Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon onè mobilize pandan tout la sware pwiske nou ta kapab di jodi a la se yon vèy pwiske prezidan republik lan ap gen pou li antere demè. Men la kestyon kon se poz, koman fineray sa pral pase o nivo de vil kap ayisyen. Depi maten nou te avek ou sou chanel la, nou pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon e fò ou wè kelke reyaksyon de jan e reyaksyon yo menm yap rapousib o bon milye de la joune nou wè koman sitiyasyon an te ye nan vil kap ayisyen. Men m gon lòt ti enfòmasyon m pote ba nou avan. E nou klotire sware sa a. Fò n di ke Martine Moïse li rive. Li rive nan Kap Ayisyen. Donk li pral asiste ak fineray mari li Jovenel Moïse asasine nan dat 7 jiyè 2021 an. Gen yon vòys ki ap sikile sou lè rezo sosyo. Eske dam sa a bon Kòm genyen moun tou k ap fè konnen, ebyen li menm li petèt ka antre nan ran moun k ap fè konnen yo? Èske se fo? Èske se vrè? Moi je sais pas men se yon vòys. Fi a pale anviwon 3 minit e plis nan vòys sila kote ke li fè kwè Jovenel Moïse pale avèk li nan dòmi. Jovenel Moïse ba l mesaj pou li voye bay Martine Moïse pou li di Martine Moïse konsa, Tanpri, Pa kite yo antere li jounen vandredi an, paske si yo antere li, ebyen m ta kapab di tout bagay antere nèt. Pa gen jistis k ap jwenn. Donk, Jovenel Moise di fi a nan dòmi, se pa mwen k di non mezanmi, se fi a k ap esplike afè l. Donk, sèjousi m wè tout moun fè revelasyon, ebyen tout moun bay revelasyon yo, ebyen nou menm n ap fè w tande revelasyon madam sa a jistavan nou rive pli lwen. Silteplè, lè ou fin tande mesaj sa a, Fè l pase, pa kenbe l pou kont ou, fè l pase jiskatanke li rive nan zòrèy Premye Dam nan, Martine Moïse. Silteplè, silteplè, m priye w an gras, pa kenbe l pou kont ou, lè w fin tande l, fè l pase, silvouplè. E yè swa, nan lè twazè yo, m pantan nan dòmi, mwen fè yon rèv, mwen wè ke se Prezidan Jovenel ki vini ki di mwen konsa, E, rann mwen yon sèvis. M pa reponn li. Li di m rann mwen yon sèvis. Epi, m di ki sèvis? Epitou li di m konsa ke pou m di pèp li a pou li, pou m di Martine Moïse konsa, Malè si l kite yo antere l koulye a. Piga l kite yo antere l koulye a. Si l kite yo antere l, konnen batay la fini. Pigal kite yo anterel koulye a. Pa kite yo fè antèman l koulye a. Si l kite yo antere l konnen batay la fini. Li di m konsa, pou m di pèp li a konsa. Di Matin Moise konsa, li la ansanm avèk yo. Li poko ale ankenn kote. Li la ansanm avèk yo. Epi, li di m konsa ke, M ap ba ou gade yon bagay. Vin gade yon bagay. Kounye a lè m ale, m al gade, Epi lè m gade mwen wè se yon sou yon mach eskalye, se sou yon, m bliye kòman, se pa mach eskalye non, sou yon glasi, m pa konn si nou sa k rele glasi a, sa yo fè avèk siman yo simante, epi m wè se nan yon glasi, kounye a l di m gade, lè m gade, mwen wè ke li avèk yon, li moutre m yon ponyen diri, tankou se yon ponyen diri, ou konn wè lè ou foure men w nan yon sak, ou pran yon ponyen diri, Tankou s on ponyen diri, tankou mwen wè ki atè a. Epi li di m konsa, Ou wè valè grenn diri ki atè a? Mwen di l, Wi, mwen wè. Li di m konsa, Li di m konsa, Ou wè tout grenn diri sa yo k atè a? Ou wè tout moun sa yo yo kenbe deja? Yo poko janm kenbe moun. Sa atò yo pral kenbe moun paske moun, tout moun sa yo ki fè konminezon pou yo tiye m nan, gen anpil ki deyò toujou, anpil ki deyò toujou. Yo poko pran yo. Menm jan w wè grenn diri yo atè a, se konsa tout moun ki mare konbinezon pou yo te fè m mal la, se konsa yo ye tou, tèlman yo anpil. Di Matin Moïse pou mwen, poko antere m. Pa fè antèman kounya. Di pèp mwen an pou mwen, piga yo fè antèman kounya, mwen toujou la ansanm avèk yo. Pase ke. Kou yo fèmen sèkèy la, tout bagay fini. Kou yo mete m anba tè, tout bagay fini. Epitou, pa gen jistis k ap bay ankò, tout bagay pral kanpe. Tout bagay pral kanpe konplètman, pa gen jistis k ap bay ankò. Depi yo fin antere m, di l, di, di Matiz pou, di Matin pou mwen, li p ap jwenn jistis, di pèp mwen an konsa ke Li, yo pap jwenn jistis. Epitou fè yo konnen, Mwen la toujou, mwen ansanm avèk yo nan batay la. Mezanmi, fè mesaj sa a pase. Se pa fake. Se pa moun mwen bezwen fè tande vwa m. Non, an verite, an verite, an verite, an verite Dye, fè l pase silvouplè, fè l pase jiskatanke li rive nan zòrèy Premye Dam nan Martine Moïse, paske nou bezwen jistis pou prezidan jovenel silteplè mezanmi fè vwòs la pase fèl pase jiskatanl rive nan zòrèy pitit li yo jiskatanl rive nan zòrèy pèp la ni sak te konprann li avan ni sa ki pat konprann li avan ki vin konprann li nan moman sa mezanmi mete tèt nou ansanm Fè mesaj la pase silvouplè jiskatan l rive nan zòrèy premye dam nan mèsi bokou ke Bondye beni w babay. Men poukisa Jovenel pat pale avèk Martine dirèkteman ah non euh gen prensip nan baay yo paske dèfwa lè mariw mouri ou konn eseye fè yon seri de bagay pou gade la distans poul pa kab rive pwoche sou ou epi gon ta de reyalite ankò paske fason Jovenel te mouri an eske sa kapab rive ke li kapab vin pale avèk Martine. Donk, sou plan mistik, li gendwa pa kab pale a Martine, men li pase pa yon lòt moun pou voye mesaj la bay Martine. E revandikasyon yo ap kontinye nan vil Okap. Kameramann RL Prod trennen kamera li devan vizaj anpil moun, ann tande kisa yo di. Jwèt la rèd wi. Kòdonatè nasyonal Ayiti pam. Ayiti se pam, se pa w, se pa nou tout. Mwen m angaje m devan tout moun ki la, se ameriken menm ki fout tiye Jovenel Moïse. Li pa vle gen okenn ankèt ki posib. Mwen menm m pa jwenn anyen nan Jovenel. M pa flate ak Jovenel. Men se Ayiti y atake. Se 52 koudeta yo bay anndan peyi sa a. Pwochen jou. N ap pran desizyon! Se pa pa kesyon de eleksyon pou yo pare kounye la a. Se pou nou bliye sa k pase yo. Nou entelijan. Yo kraze binotri, siman Dayiti, tout resous Lwès yo kraze l. Alagè! Kòm alagè! San Desalin nan! Nou p ap bliye yo! Kolangyèt pèp ameriken! Se yo ki asasen 26 ti peyi! Ayiti pa konstwi zam! Se yo ki bay zam nan tout ghetto yo ki fè yap manje lòd. Jounalis kaka yo. Jounen jodia yap itilize zam yo kontre yo. File goumin nou. Bare anwo. Bare anba. Nan mitan. Apre te rèd. Ayibobo pou Ayiti. Ayibobo. Prezidan pa gen dwa antere tanke DG la polis la atestan ke yo deja vann prezidan deja yo te tiye prezidan fò ou ban nou rezilta kote lanmò sa soti si ke DG lapolis la li menm li pa gen kran pou l kanpe devan Notre Dame pou l di ke kote lanmò prezidan soti. Prezidan Jovenel poko ap antere. Paske dabò si tou kòm ke yo fè dè zenstalasyon dè ministeryèl pou di ke pou yo kalme pèp la o gran jamè pèp la pap ka kalme. Pou ki sa n pap ka kalme se paske prezidan Jovenel jodi a li fè n wè anpil verite. Anpil bagay kap trakase nou kap pase nou. E jodi a la si n pa soulve. lòt moun ki poko gen pitit yo e tou moun ki deja gen pitit yo jodi a la fòn garanti byen si n pa retire nèg boulos dimitri era apè tout tip de nèg sa yo kap kofre nou kap manipile nou jodi a la fòn gen kran pou n batay pou n retire tèt nou kote nou ye la. Des siècles plus tard. Ke depi nèg nan lwès mete avèk nèg nan sidès e asasine yon prezidan ki te soti nan nò. Yo te fè sa 2 syèk pita, jodi a an 21 nyèm syèk, mesye yo asasine Jovenel Moïse. Se jodi a ke nou konstate, malgre tout pwoblèm ke yo te bay Jovenel pandan 4 an, Jovenel tap defann yon koz ki jis. Petèt ke nou menm, nou pat ko ka konprann batay Jovenel tap mennen an, men jodi a nou konprann batay la. Jodi a batay la pap rete la, se revolisyon! Antouka nap avèk ou trè to sou chanèl la pou fineray prezidan repiblik la Jovenel Moïse kisak ka pase on sè pa ankò men de tout manyè moun yo mobilize e fineray la yo di lap fèt kanmenm.